Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable porter baou une nouvelle émission. Déjà, passé d'excellents moments notre compagnie est très bonne semaine. Moi, j'ai un... L ap pouse wi la pou l ale. Hum-hum, l ap pouse pou l ale. Alò, se pati pou vòtre emisyon. Tande non, genyen yon videyo ki vini trè viral pandan dimanch e dan la matine di lendi. Videyo ke ou wè nèg 400 mawozo yo ki pase a laksyon, yo fè dega nan blòk Kwadèboukè. Opwen ke, nan mitan jounen an, anpil moun tap di aah gade sa kap pase e se pa evidan pou yon moun fè zòn kwa dè bouke te gon alèrt sou kwa dè bouke men tou sa apre anpil rumè e te pral genyen kòlèg ki pral pale nou vini avèk yon lòt deklarasyon kòlèg paske jounen jodi a la m gen de twa nèg m pral reponn map tou reponn yo nan emisyon sa men il etè 12 è 23 kote ke Anpil moun tap di evite wout kwadèboukè paske ti mesye 400 mawozo yo sot tire sou yon machin ki gen 5 moun 3 nan yo pran bal gen yon polisye BLTS ki pran yon bal nan vizaj wap gade pou wè vizaj misye chire sa vle di nèg yo pap jwe e sak parèt pi tris lan. se aprè yon deklarasyon de kòlèg. Paske jounen jodi a la, ou wè anpil moun wè lanmò san jou. Men gon bagay nèg yo ap fè, nèg yo ap poze aksyon e yo ap fè de gwo deklarasyon. Lòske yon nèg tankou kòlèg kap poze aksyon dayè. Nou wè kòlèg sou plizyè videyo. Nou te wè l sou yon videyo kote ke yo te pran ti jèn, kòmkwa ti jèn sa a, daprè yo menm, li konn ap bay antèn sou yo. Donk, misye t ap travay ak lapolis. Yo mete l, moto l sou li, yo boule l. Ou wè l t ap poze yon polisye kesyon. Fè polisye a chante chante bandi. Lòt fwa ou wè l, se te epòk. K batay vitelòm nan lèl te antre sou baz vitelòm kounya yo antann yo next time ankò se dènye fwa lèl te di ke li menm li pa nan bay vòlè epi gon fi lè yo tap tire fi sa nan pye on bal sou chak do pye aparamant se petèt yon moun ki ap bay move pawòl. sou moun nan zòn nan. Yo te kab pote plent pou li. Brèf. Men, ou wè lè nèg yo antre nan lojik sa, se anfèt pou faire peur. Sa vle di pou montre degre mechanste yo. Epi, nèg sa yo menm, tout moun ap di, a, chapo ba wi pou kòlèg, chapo ba pou lanmò san jou. Ebyen, se nan lojik sa m ta kapab di kòlèg la gen kò l kounye a. Se Veksan, se revoltan pou yon seri de moun. Lè w ap gade bagay yo se konsa yo ye nan peyi an. Kòlèg fè yon premye voice, nan premye voice la, alò m ap mande moun laplèn veye kò nou. Lè nèg sa yo pale pou di yo kapab pase a laksyon, ebyen fò n veyatif. Kòlèg di l ap rive sou chen an ankò. El menm voye mesaj ba Babekyou pou di Babekyou mèt kòmanse voye nèg bay chen an. Na konprann wi. Donk se pou m di nou ke nenpòt lè k ka rive la bagay la ka mare ankò o nivo de Laplèn. Donk moun Laplèn pa fin egzan. Eske nou konprann? Men fò n di tou je nèf la li menm li nan batay tou wi. Li nan batay e paske si nan premye atak la ou wè nèg yo. te preske pran tèren an nan men nèg yo, nèg yo batay yo met nèg deyò, ebyen nèg yo deside pou yo goumen ak pèp la e bò kote pèp la tou. Men kounya la a, gon bagay pou nou konprann, lè yon nèg konsa fè yon deklarasyon pou dire ke y ap pote boure paske yo anpil, lè 400 mawozo pa egzanp pral frape, pa bliye lòt gwoup yo ap frape tou. Paske sa m pral konprann la a, a partir de semèn sa la, tande byen wi moun k ap fè lavil yo, paske m pral fon emisyon spesyal sou kesyon sa a talè pou m voye alèt ba nou, moun k ap fè zòn santrovil, moun site solèy, fèt atansyon a nou menm paske lè batay sa yo pral fèt, lè pa egzanp, euh. Nèg yo pral atake chen an, tout zòn pral atake. Tout zòn pral atake. Pa egzanp ou ka sezi tande vilaj gran ravin al atake ti bwa. Ou ka sezi tande bèlè maya al atake babekyou nan badelma. Ou pral sezi tande Gabriel li menm atake nèg yo la anndan site a. Donk sa vle di. Jan Siyis toujou di sa, Plume de bouge! Kounye a la, pou chen an li menm, sa vle di nèg 400 mawozo kapab koresponn ak chen an. Sa vle di se konsa. M pa di batay pral fèt konsa non. Men m di, tande byen, si yon moun vle kwè m, w ap kwè m. Si w pa vle kwè m tou, afèk ki gade w. Veye sou kò nou nou menm k ap fè santrevil. Veye sou kò nou. Mwen m lè m ap mache anba lavil la, m toujou veye. M toujou veye. E. m pa vle pou nou di RL pot te pale non gade sak rive paske jou yo kapab tris wi jou sa yo m wè k pral vini la yo nou ka tande anpil ti bagay kounya ban m retounen sou kòlèg ki fè yon deklarasyon e deklarasyon kote ke l ap pale avèk e nèg chofè moto yo n ap tande deklarasyon sa avan epi aprè n ap retounen. Moun laplèn, tande byen, pran san nou tande byen moun ki aletranje yo, pran san nou tande byen deklarasyon kòlèg la ankò. Men, m santi ke se revòltan. Se revòltan pou lapolis, se revòltan pou anpil moun k ap viv nan Kwadèboukè paske mesye sa yo fè twòp. W ap tande kisa kòlèg di, chofè moto yo gen plas pou nou paske se yon peyi pou fout tout moun bandi ladan l, lapolis ap ba nou pwoblèm, gen plas pou nou vini. Tèt chaje wi, ann tande. Yonn di lòt, Ou konnen m pa ka kite vwa yo twò long. Sa vle di lè yo long men l pa bon pou popilasyon an. Yo pa tande sa pou yo tande yo. Gen kèk bagay yo gendwa pa tande. Se sa k fè m oblije fè l konsa. E pou nèg moto yo, lapolis ap pede ba nou pwoblèm yo. Nèg moto lapolis ap bay pwoblèm yo, m p ap ba nou manti, pòt mwen ouvè byen laj pou nou. Vin jwenn mwen, m met bagay lan men nou, a e sa nèg yo bezwen. E sa nèg yo bezwen, nèg yo bezwen plis gang lan peyi a, a vle di manke gang. Peyi a manke gang mesye, nou gen tan wè sa. Gen de bagay. Fò n fè tèt nou travay, nou pa bezwen se yon moun ki pou di nou li. Fò n ka fè tèt nou travay pou n wè sa lapolis la mande. Li mande plis gang, sa vle di manke gang. Manke gang nan peyi a, li mande plis gang. Imajine w ap kraze stasyon moto, pandan se tan ti malere ap degaje l. Sa vle di la e chofè moto a zantèn nou. Nèg ki pou itilize konsa e salòp wi. Yon nèg lap sòti li pral nan lari li pral vòlè, li oblije bezwen yon antèn ki pou bal lari a. Epa zam ki nan menl. Sòti tout tout nan m sòti m desann tout vit mwen. Tout zam deyò. Tout zam dezasire. Depi machin nan kouri fò, on van mal pase menm, kout bal demare. M pa bezwen di w. Hein? Sa vle di tèlman dwèt la tou sou gachèt la. Kounye a la m gen zam nan menm, nèg a gen zam nan men l fò m bezwen antèn pou m sòti. M pa bezwen konnen si m t ap al kwaze avè w lan Mondò. Imedyatman m sòti tèt mwen m kwaze avè w, kout bal. Sa k pi fèb la rete nan lari a. Ap plede kraze stasyon moto. Lè yo pa kraze stasyon moto, yo antre nan zòn y al fè operasyon, yo kraze kay. Yo kraze kay, yo ret lan yon cha, plede tire bal nan lari a, gaspiye bal nan lari a, sonnen sonnen zòn nan, twouble lapè piblik. Ret anndan yon cha. Pandansetan w la pou sèvi e pwoteje. Ou rive yon kote ou wè gen tou, pa fè ni de ni twa, kite cha lan wout, anpi met zago atè, anpi rantre pou chache bandi. E bandi w ap chache, chache bandi. E vòlè w ap chache, chache bandi. Kounye a la, vire tounen, maten, midi, swa, twoube lapè piblik, chofe bouk la, ak kout bal, ret anndan yon cha. Chofè bouk la a kout bal pou yo ka pase machandiz. Apre w a tande se nèg 400 mawozo k ap kraze, k ap brize. Hein? Pandansetan, nèg yo ap. Ki, ki bò yo kraze estasyon moto sa la? An gade Diva, Diva, Dival 30 yo, yo kraze yon stasyon moto. Ankò ki bò? Nan 24. Nan 24 yo kraze yon lòt stasyon moto. Tout sa se abi n ap fè ti malere yo. Yo parèt bò plas Mahasa a. yo kraze yo yo pa kraze non sa ye touye m te tande yo touye m pa wè yo di e gen moun ki klè je yo touye 8 chofè moto anpi yo boule yo kèske sa vle di sa e travay lapolis sa e travay gang e pa tout gang non gang ki pa fòme yon gang ki fòme e ki gen yon moun ki pi byen fòme pase l sou tèt li li pap fè travay sa. Ditou ditou pa la fè travay sa egzanp mwen menm yo te se de bagay la polis ap fè mwen menm ki gang m pap fèl m pap fèl moun nan son kò imen menm jan ansanm avèm li ye kòm la polis sa li menm gen tout gen tout tip de moun ladan l humm humm humm e afè bagay la konsa. E pou medya yo kap pede moute kap pede voye moute maten midi e swa kòmsi e ayiti t gen plis gang ki peyi lan mond lan ki pa gen gang sa ka rive li pa menm jan ansanm avèk ayiti pa gon peyi o mond ki pa gen gang non hein ou anvi di de mo bòs mwen ou anvi di de mo ah. Eeh ok lot chef yo pap pale pase bonne journée le monde. Jis avan m kite nou avèk deklarasyon Edou Zeni ki ap fè yon ti reponn Teriel sou yon foto ki difize, foto li menm avèk Aristide e ki ap pote presizyon sou kesyon sila, Teriel pat fè l pou mechanste non Edo. Men Edo reponn pou di li menm li te lavalas. Ou konprann? E sa ka rive jounen jodi a li byen avèk yon seri de nèg. Men li menm tout moun konnen ke li te lavalas. Men avan nou kite w avèk Edo, an m di nou bagay. Pou nèg kap euh, veyikile mesaj sou RL prod, fò m di nou byen RL prod pa konn reponn moun. RL prod pa konn antre nan lojik polemik. Yon nèg ou di RL prod gang. li pap reponn ou. On nèg ou di RL prod kidnapè, li pap reponn ou. On nèg ou di RL prod kadejakè, li pap reponn ou. Paske RL prod pa nan lojik polemik. E pa paske nou pè moun non, men kòm si nou gon konpòteman lakay nou, nou just respekte moun. Le fèt ke nou respekte moun, epi nou son nèg ki vin kòm si ap fonksyone an tout diskresyon. Sa vle di menm koze nap koze a on fin pa ta vle moun konnen. Anpwenn? Sa vle di, nan lojik kòm si m pa vle al nan zen a nèg pou ou konprann pou non m ap site dans la République. Men écoutez, pour des gens qui s'amusent à faire des tweets, à poster des trucs comme ça disant RL Prod se bandi, se gang, ou gen lajan gang nan men w, il y a le karma qui est là, tu vas être touché par le karma, ben attends ça, ou attendons voir. Men sauf que, m p ap reponn. e m pap janm reponn. Petèt ke nan jou kap vini yo la, se deklarasyon ke ou pral fè, e lè sa lè ou fè deklarasyon premye moun kap difize l se mwen menm. Anprann? Lè sa wa di tèt ou ke ah misye pat gen bo non. Misye pat gen bo. Ann kite w avèk Edo. La une eske paske m ta renmen teriel telus tande sa eske live la eske live la bon si l pa bon m pa benyen di l m a chèche telefòn li eh li la bon brèf on avans e m ta renmen teriel la gon foto mwen avèk madanm mwen il ya 25 an ou byen menm mò eh e se te an m kwè foto sa fèt An 2000, e l te fèt devan meri de Jakmèl avèk madanm mwen. E lè sa a, m te gen petètre, si m pa twonpe m, vennsetan. E m te Aristide Rouge, tout moun Jakmèl ki lan pwomosyon, e tout moun ki lan trannsenk e karant, ki te kapab kou lè m te gen 25 an, te gen 12 an, te gen 15 an, men tout moun sa yo konnen Edou Zini te Aristide. Se te pa yon bagay kache, dayè foto, foto a k ap sikile sou Facebook la, s on foto ki nan biwo m. Menm jan m gen foto avèk Jovenel Moïse, menm jan m gen foto avèk plizyè lòt moun, pa egzanp Bill Clinton, e aktè bile nan misye. Aktè ayisyen an tou. Jimmy Jean Louis. M gen Jimmy Jean Louis men m gen yon aktè Sean Penn oubyen Sheen Penn. Sean. Sean Penn oubyen Sheen Penn. M gen foto avè li. Lè sa a li te mande, Wè Marc, wè Marc! Lè sa a li di mwen l fè foto paske m di m senatè, jenn gason epi msye vin Jakmèl. Men msye te rann yon sèvis tou, yon gwo sèvis sou teren foutbòl la. Te genyen moun tranbleman de tè yo. e nou te mande misye eske l kapab nan òganizasyon l lan, eske l kapab ba nou kòb pou bay, misye te di wi e nou te di misye li mèt fè òganizasyon l lan vin peye moun yo pou moun yo te ka sòti, donk m pa sonje konbyen kòb yo te gen, swa 30 mil goud oubyen 60 mil goud alepòk ki te gwo kòb. ke chak moun te genyen nan men pou yo te sòti anba a. Brèf, e misye fè yon jeu de mo, yon jeu de mo pou l iwonize e foto a. Men, sèl bagay, pou l pran pòz kòm si, mwen te lavalas, epi jodi a m pa lavalas ankò. Bon, m ap di misye ke, ekoute byen, chak moun a le dwa de chwazir Foug mwen gen nan mouda mwen jiska prezan. M gen 52 zan, m marye gen 53 zan. Foto sa a misye met deyò a se kòmsi m ta dwe pou l te detwi m. Men anfendkont, foto a pa detwi m. Paske 1, moun yo wè ke m s on nèg depi men jenn gason m ap milite pou Ayiti chanje. Paske m te gen 25 an, 27 an. E m te Aristid. E a lepòk Aristid, 90 pou san Ayisyen te Aristid, esepte sa k te wè klè yo, m pa t wè klè, esepte sa k te wè klè yo. Donk, donk, klè ke m te Aristid. E y a pa de dout. E dayè, biwo, foto a e nan biwo m li ye. Sa vle di chak moun k antre vin wè mwen, pa jou m resevwa 30, 40, 50 moun. E chak moun ki vin nan biwo mwen, E pran rock mwen yo. Pran rock mwen paske petèt e pran rock mwen e petèt ke yo tonbe e pran non an rock. Ou pa konn pale? Li poko li poko konekte li an kou. An anben nou nan zen. Refè li rele l. Pardon? Entènèt pam nan k pa bon. Ok entènèt Digicel la k pa bon oubyen entènèt pam nan? M pa gen entènèt non. Digicel. Donk m ap di misye ke gen plizyè bagay ke nou reman, nou, nou, nou, ki bon pou nou nan foto ke l lage a. Pandan, pandan ke l panse ke l ka detwi m avè l. No way. E m pa kwè gen moun ki ka. Jan l konn ap di, je suis Theriel Thélucent men menm m se Edouze. Men menm nou zot ak Jakmèl, kan map eksprime m di deux ennemis de mon état. A vle di jen pakou swa politik, swa ekonomikman, sosyal e dans ma ville là où je suis né m gon pakou. Pa gen moun ki ka detwi m. Personne. Ou ka choute sou mwen, oken pwoblèm. Choute. Men tankou ti Djo di, kanaran. Tankou ti Djo di, tèt twat. ki te san marchande, san lajan, san anyen, ki te di m l ap retransmi, l ap retransmèt emisyon an. Mèsi anpil frè pa m, nou bezwen moun sa yo vayan anndan peyi an. Brèf, an avans, pou m di ke pou n tounen sou foto a, la foto gen premye bagay mwen di nou, c'est que j'avais 27 ans. M tèlman renmen peyi sa, pitit yon gran nèg mwen ye. Je me considère comme Castro. E pa nan sa Castro ap fè non. Paske Castro se pitit yon gran nèg li te. Li pa t bezwen politik pou l te viv. E Che Guevara faisait de partie de la classe moyenne. E se se poutèt sa papa l te ka voye l medsen. Yo te abite nan apatman pa yo. E yo te gen mwayen pou yo te. Pa klas mwayen. E gen anpil moun e Gandhi yon pakèt moun paran yo te gran nèg yo te ye bon gran nèg e je me suis m retwouve mwen lan sitiyasyon sa pou m di Theriel Thelus ke la Sa m gad, sa m vle fè moun yo konprann, se ke a 27 an, j'étais à Quotidien. Et à l'époque, le Président Aristide, c'était, on croyait que c'était notre sauveur. Ah oui, sa pa gen moun ki pou vin di m anyen la. Aristide te klè ke Aristide te vin ranje peyi a e sove peyi a. Un. Dezyèm bagay sou foto a ki enpòtan. Son yon blan amerikèn ki vin pale kreyòl nan dènye moman yo la an Ayiti. E se kounye a l kòmanse pale kreyòl byen. Ankò yon fwa Pè Aristide ou gon bèl madanm. Konpliman paske madanm nan son bèl, bèl, bèl, bèl, nwa, bèl fanm. Yon bèl fanm. Bèl milatrès, yon bèl siwolibanèz. Bèl fanm. E de pitit Aristide yo, se de ti grimèl. Donk, an fen de kont, pa trete m de siwolibanè, pa trete m de milat, paske mè jès, mè zaksyon, Mòd de vi m pa sanble avèk moun ki konplekse ni anyen. Mes enfants sont devenus e pa e pa e pa e pa ti siwo yo ye, de medam yo sèlman k gen e ba avèk de ti mesye yo cheve yo se se se se se Dessalines ki nan mouda yo. Donk, pa anmègde mwen e alò m di Theriel ke fout wa lage a fè anpil bagay pou mwen. Li fè anpil bagay mwen, li fè moun yo wè depi kilè m ap milite pou Ayiti. Depi lè m te gen 27 an m te Jean Bertrand Aristide, m te aristidyen. M te kedwa pa lavalas paske w pa p jwenn non Edwozeni nan lavalas. E m ap di Theriel Thelus tou ke je n'ai jamais parlé avec Jean Bertrand Aristide, pas même une fois au téléphone. Donc je connais le president Aristide comme president de mon pays comme un icone, comme un histoire et et m pa janm pale et m pa janm konnen mal ka Aristide un fwa et Dozeni pa janm met pye l ka Aristide un fwa. M te vle w di sa. Ok, m pa janm al ka Aristide un fwa, m pa janm pale nan telefon avek Aristide menm un fwa, jamais de la vie. M pa t, m pa t, m pa t konnen, m pa t. fè lan. E pa ke m pa t dwe fè l oubyen Aristide an fen de kont si Aristide te rele m m t ap pick up de fàn si m konn nimewo l sèt un ansyen prezidan se te un prezidan oubyen se se bay bon m ta se yon se yon moun k ap fè politik anndan peyi an jiskaprezan bon m ta ka toujou reponn li wè men m ap di nou ke m pa t janm re m pa t janm gen e bagay pou m pale avèk Jean Bertrand Aristide donk e ni de prè ni de lwen e m wè gen de moun ki pa konnen m. vrèman sou Facebook la men Dayme chèche konnen m ni te rye l tou anvan l lage nenpòtekwa e pou blaze yon moun donk m ta swete ke li fè efò sa e pou li pa touye yon pa eseye touye yon moun èske nou konprann paske ou pa byen tiye moun nan pa w bal ou konprann men w ka eseye detwi listwa de Dozeni men w pap kapab paske la ou je vi. M pa mèt e seyè non, men je suis quelqu'un dans ma ville. E se pi gwo fòs Edozeni. Je suis quelqu'un, pou m pa di nan depatman m, dans ma ville, là où je suis né. Cette ville qui m'a vu naître et que m dwe. Ok? Donk, m te vle fè ti pasaj sa a pou m di moun yo ke foto ak lage a ba m anpil, anpil, anpil, anpil, anpil, anpil respè. Anpil respè paske moun yo. Cette ville qui m'a vu naître et que m dwe. Map batay depi ok. Anpil anpil anpil anpil anpil respè anpil respè paske moun yo fini pa rann yo kont ke map batay depi m gen plis ke bòy sa yo konnen. E foto sa yo wè. E si bous mwen te la m ta rale pou m te di nou sa ki dwe te di vre paske men menm dayè lè m sot nan lavalas nan Aristid e lavalas ta yon epok e lè an 2000 lè lavalas tonbe Aristid ale an 2000. 2004, e yo vin fè eleksyon dezan pita. An 2006, fen, m kwè desanm, 2 ou 3 desanm 2006, yo fè eleksyon pou kolektivite, ki ta pral vin gen eleksyon prezidansyèl tou. Enben, Edozeni pa t al sou Lavalas, etandiske fanmi Lavalas te rele m pou m te al sou li. Non, m pa t ale. Paske m te gentan pa dakò avèk sa Prezidan Aristide ap fè yo. E. Nou vin senatè de la repiblik o premye tou ankò inite de goch de goch e nou vin kite inite paske nou sòm an ayiti chak ton eleksyon fin fèt pati politik la kraze menm kote a li kati li refòme nan yon lòt non e la Mwen vini e sipote Michel Martelly ki est un ami. M toujou di nou sa e m pa janm fè politik a Michel Martelly. Sèl politik mwen fè a Michel Martelly se lè e yo te bezwen yon minis e je done Johanne Raton kòm minis de la culture. E Michel Martelly fè 5 ans au pouvoir, il est encore vivant. Li te vin la nan radyo sa lè sa a show a potko e tout show sa se te yon show ki te depatmantal sèlman se pou depatman Sud'Est la du Côte de Fer aux Assabites e li te vin aprè banda li li te vin ekskize l. Donc c'est pour vous dire que Michel Martelly est un ami et restera un ami de Dosine. Point final. Point final. Si yon nèg vle pran ni, e pa bliye ke nou toujou di w sa, e responsabilite. ke je suis un combattant m vle ke Ayiti chanje et la preuve en est bien grande je suis encore en Haïti avec mes enfants avec ma femme avec ma maman je vis à Jacmel m ap viv Jacmel et mes enfants sont à l'école dans bouk lan pitit mwen pa al lekòl tèl kote tèl kote tèl kote mes enfants sont à l'école dans ma ville. M ret la aprè manda m 2 manda m ret la ok m pa kite jakmèl ok donk m vle w m vle w fon ti aprann sou edozeni an m pa gen pwoblèm de kritik dayè w pa kritike m mal w pa kritike m. tankou lòt moun ki konn fè de zopinyon ki grav men ou pa fè anyen men foto a se kòmsi m ta di w son nèg ki te nan lavalas men ki kite Aristide lè l fin bon no way no way. E e e e katriyèm lan. Ekoute mwa. Apre sa m tounen Jakmèl lan lan lan Amin Bezin. E lese mwa vou dir. Ke lè m t ap kondui kamyon m. E lè m te gen kamyon, Aristid pot ko la. Aristid te la wi. Lèt imen te la. Men la pèsòn ke kon konnen oujoudoui, le prezidan Aristid, misye pa t sou moun. Yo tap bay losti, je m'excuse wi les prêtres paske gen yon pakèt prèt papa kap tande nou pou yo pa fache e m gen prèt pa mwen ki ki bon yo pa vle m site non ni yo pa vle m site men fò n di tou ke gen anpil prèt ki fè anpil efò ki dè medsen ki aprann odontoloji ki ki ki aprann elektrisite ki aprann yon pakèt bagay gen gen kap fè kou gen ki fè yon pakèt bagay donk e bagay la Bay prèt la vin bay kòb ladann yo pa peye yo byen oubyen yo pa peye yo nèg yo nèg yo ale nan ba yo di yo yo yo chanje ba yo nèg yo aranje yo e gen anpil prèt ki avoka èske w konprann ki fè dwa e ki la pou si an ka kaka gaye pou y al pran bagay non brèf e ankò in fwa Theriel Thelus oken pwoblèm oken pwoblèm vrèman oken pwoblèm. Vrèman ok pwoblèm. Merci pou la foto ke ou lage a e ou vin fèl paske ou gon ora ou vin fè tout moun wèl konpliman paske menm mi nan biwo mwen gon mi gon minorite moun ki wèl paske son minorite moun kap t jwenn nan biwo mwen se lè Jacmene oubyen lè Moun mwen resevwa k antre. Encore une fois merci et la photo c'est une photo très très très très très jolie se se se tout une histoire se tout une histoire men lèm te kòmanse travay Aristide potko la lèm te gen kamyon m Aristide potko la lèm te pitit woy yon sèl pitit yon sèl pitit gason ke papa m genyen e papa m ete son notab anndan kominote a Jakmèl